Bonjou bonsa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon mwen gen yon videyo ki rive jwenn mwen la banm di mye de de videyo gen yon premyè videyo ki chita sou reyalite sosyal peyi dayiti videyo sa yo ki rive jwenn mwen an m ta kapab di videyo sa yo bay tèt chaje e lò ap Gade reyalite sosyal peyi Dayiti, ou kapab tonbe sou yon ekwasyon pou di tèt ou ke se nèg ki pi rich yo k ap sove. Nèg ki gen plis mwayen nan men yo k ap sove. Paske, jounen jodi a la a, m te di sa atravè yon emisyon, ke li difisil pou yon sèl moun. moute chodyè pou l fè manje. E se di yo pou w ap viv nan yon peyi, pou w fè yon ti manje se plizyè moun ki pou mete ansanm. Genyen yon zanmi m ki voye yon foto ban mwen pou l montre m ke bagay yo tèlman pa bon pou li. Se yon gòdèt farin li achte, li woule l, li fè yon ti bòy pou l ka manje ak timoun yo. Paske kounye a malerèz pa ka nan manje vyann. malerèz pa ka nan manje diri. Yo fini avèk nou. Kèlkeswa kategori moun ou ye nan sosyete a, depi w tonbe nan klas mwayèn, ou nan klas defavorize, ou dechire. Tout bagay fini pou ou. Mwen ap pati avèk yon ti ekwasyon. Yon malere ki gen chans li menm jwenn yon ti mwayen, men li sòti ak 4 mil goud. Men sa li achte avè l e m ta kapab di li pa tounen ak anyen. Se trist lè w ap gade reyalite sa yo. An nou swiv. Bon e maten an m vin di nou yon ti koze tout moun kap kache reyalite koman lap viv se vòlè e dayè nèg yo pa mete nou nan kondisyon nou menm ayisyen pou nou viv byen Fok nou toujou nan pou rete nan mandisite se nan sa yo mete nou. Jodia al kache reyalite koman map viv demen si Dye ve lè yo wèm gen yon vye machin yo pral di se nan gang mwen ye e peyi sa se politisyen yo avek neg ki gang yo gen plis kob ki gen mwayen nan men yo. Koman ou ka maten an mwen leve avek 4 mil goud a 4 mil goud mwen leve ee talè talè a 4 mil goud mwen leve. Men sa ma men men men sa ki pou 4000 goud yo. Se ke wè sa a yon ti safran. Sa a pou 30 dola. Sa a tout moun konnen ki te vann 3 dola li te moute a 5 kounye a li vann 15 dola. Si sa a tout moun te konnen ki te konn vann e 10 dola sa a pou 30 dola. Sa a lè l vini ti bè sa a li te konn vann 15 goud kounye a li vann 15 dola. 3 gade ti bannann nan moutre yo ti bannann nan ti bannann nan sa chak grenn yo a 7 dola ou pa konprann wap viv nan yon peyi kote ke yon nèg yo fin asasine yon prezidan epi gon yon minis la prezidan fin nome ki te patisipe nan touye l tou li pa pale de jistis li pa pale de sekirite li pa pale de lavichè li pa pale de anyen men anvan yon lòt bagay pase nan yon lòt peyi li gentan kontwi. Men, men, e, 50 dola glas. Si yon moun vle al devan yon izin nan, ya mande yon machann. Men sa pou 50 dola. Men peyi nan viv la. Men kote nèg yo te bezwen rive avèk nou. Mwen menm se pa, m pa ka, m pa ka pèdi koman m ap viv. Dim konbyen fwa nou wè yonn nan ti nèg cheve swa yo gon zam nan men yo nan nèg kap teworize popilasyon nan gang ki gen nan peyi a non sèl pitit malere ou jwenn kon yon jenn gason al vòlè li gentan merite lanmò m ka konprann li merite lanmò men fòn pa bliye se fè yo fè nèg yo konsa. Se nou menm ki fè nèg yo devni lyon, politisyen avèk oligak konwonpi yo, se nou kap kraze peyi a. Mwen menm di mesye, si nou pa konte met zam nan atè pou nou mete tèt nou ansanm, pou nou fè yon sèl wout a peyi a, tout moun ap efondre, e vi nou ap pase mal, paske kama egziste. Sa pa toujou rive nou pou yon moun rele nou pou l di nou ke bagay yo pa bon pou li. Li pa manje depi maten. Men nèg yo. ki konprann reyalite peyi sa a, nèg sa yo ki yo tout gen menm ideyoloji mòtifè lan, kit se nèg gwo palto, kit se bandi ak zam, kit se oligak, se lamenm choz, ebyen yo gon jan, yo gon politik yo aplike pou kapab kenbe nou nan sa nou ye a. Sa vle di, jan bagay la pati la a, apre yon ennan ankò, aparaman grangou ap touye moun. E grangou kòmanse touye moun. M pral fè yon seri de emisyon. M prale nan yon seri de zòn an pwovens. Pou m al montre nou kòman moun yo ap viv paske nou pa kab chita nan Pòtoprens ap pale de politik, ap pale de bandi. Men nou pral montre w reyalite a e ou menm w ava konprann. Ou menm ki son bon samariten, w a rann ou kont ke se evidan pou lonje men bay yon seri de moun sinon moun sa yo ap mouri. M te kab pale anpil men m pa vle pale anpil paske se m ta kapab di la menm choz ke n ap di paske tout moun konn reyalite a grangou ap touye nou nan peyi Dayiti. Pa gen anyen ankò ki rete malere malerèz ap kreve men gran nèg yo y ap byen pase y ap kontinye byen pase. Nou wè lekòl la la a m tande se pou janvye. Men, tout nèg yo la a k ap fè politik isit la a, pitit yo gentan sou twa a kat mwa lekòl. Yo poze. Sa vle di, politik yo a yo menm, se pou nou toujou dan la mèrd, dan la kras, epi pou yo toujou ka ba nou mil pyas pou nou sòti nan lari, pou n al fè manifestasyon, pou n al vote. Men, a chak fwa. M ap fè yon parantèz konsa sou plan sosyal nan peyi Dayiti, m toujou gen pwoblèm paske konprann byen ke jounen jodi a la a, si nou te pèp vrèman vre, nou pa t ap di viv entèl, viv entèl, nou pa t ap janm di viv tèl bandi paske se yo menm ki mete nou nan sitiyasyon sa a. Ou wè sa k fin fèt? Ni a jounen jodi a la a yo bloke epi yo deside yon bon maten yo debloke. Se yo k pou nou oubyen yo pou nou? M ta renmen konnen wi. Donk ou wè, sa vle di tout nèg ap fè yon sèl nan peyi a la pou yo fè afè yo. Gran nèg la te gen dechoukay. Li pa di anyen. Li kite tout moun fin fè dechoukay. Epi l parèt la l di sak diri li ap vann 5 mil goud. Li fini avè w. Fò l tire lajan dechoukay li a. Kòb li depanse pou l bay bandi veye biznis pou li an, ebyen fòk li tire l. Jounen jodi a la, yon malere pa ka fè yon kafe lakay li. Paske pou fon kafe, fòk omwen w kapab gen 500 pyas. 500 pyas la, l ka achte yon ti mayimounen la bat avè l. L a pase jounen an. Ban m di n yon bagay. Se tout, m ta kapab di krèm sosyete an k ap fini. Jounen jodi a, m fè rankont avèk yon pwofesè de filozofi. Ou konn sa l deside fè? L al vann dlo. A ben wi! L al vann dlo pandan peryòd gede a. pou wè si l kapab siviv. Paske nan peyi Dayiti, moun ki, anpil nan moun ki nan klas mwayèn ak nan klas defavorize yo, y ap siviv, y ap vivote. E, m ta kapab di, si w tonbe sou videyo sa a, ou menm tou w ap trist. Paske pou wè yon nèg ki fè tout tan l lekòl, k al nan lekòl nòmal. Men jounen jodi a la l pa gen chwa, li oblije mete yon sachè dlo sou tèt li pou l al vann pou l kapab fè degouden. Se pa pou, m ta kapab di konsomasyon piblik lan, se pa moutre e l ap moutre ke gen tèl reyalite. Non! Li plonje totalman dan sèt reyalite e il a veku sèt reyalite. Eske nou konprann peyi sa kapab fonksyone konsa? Sinon, n ap di ke moun pa bezwen al lekòl ankò. Imajine w, m panse ke sa se petèt yon lòt emisyon, sa kapab fè objè yon lòt emisyon. Nou konnen, lekòl yo egzije paran yo jiskaprezan pou kapab kontinye peye pandan timoun yo pa al lekòl. Mesye, m ta konn yon lekòl ki fè yon bagay konsa. M nik rele nèg yo la pou al kraze l wi. Franchman! Nenpòt lekòl ki ta mande paran swa pou al peye mwa oktòb, mwa novanm, paran di sa. Epi pou pèp la al mache sou li pou yo kraze l. Kòm pa gen lekòl deja nan peyi a nou mèt kontinye pa gen lekòl nap kraze yo. Paske nèg yo mechan anpil. Imajine w pandan yap mande paran yo kòb pou yo peye an. Epi wap gade pou wè pwofesè yo menm yo pap touche. Eske n pa konprann? Sa vle di pwofesè yo menm yap drive. Gade w imajine yon nèg kap fè kou filozofi, syans sosyal. Li pran yon ti sachè dlo l mete nan tèt li pou l ka fè degouden. Yo pa gen lajan vre. Yo pa gen lajan. Eske n konprann? An nou gade ti videyo sa ansanm avè m. Nou jodi an la atravè lemond e Ayiti e rezon ki fè jodi an m ansanm avèk bokit sa anndan simetyè de Pòtoprens ke m ap nou wè ke mwen la li pa lòt mwen se yon pwofesè de filozofi e de syans sosyal kote ke nèg yo yo pran peyi a yo fèmen timoun pa ka al lekòl lavi chè ap monte e ke nou menm Nou pa ka rete chita bra kwaze ap mande moun ap tann 50 goud nan men swa paran w byen yon lòt pwòch. Nou te gen yon dènyè rezèv nan men nou nan kòb ke ane akademik lan ki sot pase a te kite nan men nou. Aprè 2 mwa nou fè chita lakay aprè vakans ke nou pa ka repran chè, nou pa ka repran sal de klas pou n al travay, ansanm avèk elèv yo, ansanm avèk etidyan yo, pou yo menm, pou yo kapab genyen pen kotidyen an ki pa lòt ke edikasyon, nou te oblije pran rezèv ki te rete a ki pa t lòt ke 100 dola, nou te oblije al achte yon sachè dlo, nou tobe ap vann li pandan peryòd gede an, pou n wè kòman nou te kapab siviv nou menm. Paske menm minis yo, yo di sa, Ayiti, li, li pa egziste menm sou lepapye. E tout ayisyen yo pap viv se surviv nap surviv enben mwen menm pou m te ka aksepte surviv paske mwen di m pap kenbe zam m di ke mande lè w mande wap jwenn diskriminasyon wap jwenn nèg kap di konsa ke gwo jenn gason kou wè w gwo jenn fanm kou wè w sa poukisa w pa al chèche yon bagay pou fè mwen te wè ke 100 dola lan kit mwen grangou kit mwen vant mwen plen m te oblije pran l m al envesti l m al achte yon sachè dlo pou 50 dola pou m kapab al vann Pou m kapab chèche mwayen pou m manje. N ap wè ke m fin vann la, se rès kòb la, se kòb la k nan pòch mwen la pou m al nan yon lòt sachè ankò. 50 dola. N ap wè ke k nan men m la ankò pou m al achte dlo pou m retounen nan simetyè la pou m vin vann. Men sèl sa m te ka eseye mande ansanm avèk tout moun. Kit pouvwa, kit nèg a zam yo, kit boujwa, kit opozisyon an. Wa dwe vèk lan koye a. Ayiti, jan te gen lan mèt zil la li pa ka tann. Nou oblije fè yon mouvman ke ki rele pa ka tann se vre. Nou oblije mete grenn pou nou wè kòman nou te ka sove, kòman ke nou te ka sove sa ki dèyè m yo. Èske w konprann mwen? Si ke nou pa sove timoun ki nan do m nou yo, m garanti nou ke Ayiti pap ka rive okenn kote. Pwofesè, di nou non e. Ak ki santiman jodi a antanke yon pwofesè filozofi ou avèk yon bokit nan men w wap vann dlo e èske ou menm nan simityè la ou pa pè si w ta rankontre yon nan elèv ou di nou kisa k vin nan tèt ou? E m pap ban n manti depi yè m ap vann dlo se jodi a m resi rezinye m anmenm dekouraje de kran wè yè m ap vann dlo chak kote ke m kwaze yon kamera m kouri chak kote m pretann ap gade a 100 mèt de mwen mwen wè yon moun ke mwen rekonèt ki rekonèt mwen, mwen jwe kwen pou li. Men pa bliye si w malad, ou blese, ou ap kache maladi an, ou pa al kay doktè yo pou fè wè maladi an, m garanti w ke ou riske mouri pa abse, ou riske mouri e pa yon gravite. Èske w konprann mwen? Mwen oblije m di bon m ap retire kò m nan kache a. M rezinye m mwen fè parèt tèt mwen. Wi gen diskriminasyon ki fèt paske yo di ke yon pwofesè kouwèm m pa ka ap vann dlo wi yo di ke e kisa ke m ap aprann timoun yo demen m jwenn yon pakèt bann pawòl sou sa men yo bliye gen anpil moun ki bliye si m vin mande yo yo pral di konsa ke gen yon jenn gason kouwèm Sak genyen kem pat ka al fè dis mal ka al fè dat si kem al kenbe zam yo pral di bon profesè sa poukisa ke li pat ka pran yon bokit li tal vann dlo men pandan map vann dlo a yo tout nèt yo kritikem san kem sim pa vann dlo a m garanti nou m pa pral kenbe zam m pa pral mande map riske mouri lafen paske Ou pa ka, menm chabon ou pa ka jwenn pou kwit yon manje. Spaghetti te konn vann 10 dola, li gen tan pase a 25, 30 dola. Yon glòs lwil ki te konn vann 5 goud, ki te monte a 10 goud, ki te pase a 25 goud, li gen tan pase a 14 dola, 15 dola. Gen kote l pase a 17 dola. Imajine nou byen mesye. Kounye a la ke si m pa dakò pou m mande, m pa dakò tou ke pou ke mwen ale vann dlo, m garanti nou se zam pou m oblije kenbe. Paske pa gen lekòl. Men mwen menm m pa dakò pou m al nan kenbe zam nan. Paske mwen gen yon sosyete k ap gade m. Mye vo ke timoun yo, yo di kèt, pwofesè lan, akoz ke li pa gen, pa genyen sal de klas ki ouvè, nou pa ka al lekòl, li chèche yon lòt mwayen li menm pou l kapab viv. E mwen kwè ke Repiblik Dominikèn ki rive kote li a, menm elèv lan lè l sot lekòl, li pran yon bwa moto. Li al travay. Li pran bwat chè li. Li al travay. Nou oblije fò n oblije retire sa ki rele diskriminasyon an. Fò n oblije soti kò nou nan sa ki rele konpleksite a. Fòk nou rezinye nou n soti nan konpleksite a. E pa konplèks se pa konplèks non. Trè konplèks. Trè trè konplèks. Bagay nou konnen. Nou tout k ap gade m la. Nou konnen ke pwofesè de filozofi. Se nèg ki toujou zuzu. Se nèg bouch pwentu. Èske nou konprann mwen? Men m oblije mete bouch pwentu a yon kote. M oblije mete zuzu a yon kote pou m chèche mwayen pou m ka viv. Pou m ka manje. Pou m pa mouri lafen. Pou m kapab viv de twa grenn jou toujou sou ti jou ke Ariel Henry Lòt gouvèneman ki pase avan l yo. E ankò de plis. E ankò de plis. Lòt nèg bandi a zam yo. Sa yo nou rele kòm ajan sosyal yo. Pou yo menm kapab ban nou ou mwayen. Pou nou kapab viv. Lè m di nou mwayen, e pa kòb yo pral ban nou non. E pa kòb. Mwen menm m gen pwofesyon nan men m. Pandan m ap pale nou m se pwofesè de filozofi an. M etidye plonbri sou wout frè. M etidye mekanik oto sa lezyen. Sa vle di ke m gen metye nan men m. Men Ayiti li menm pèsonèlman l pa ban w mwayen kote pou w sòti tèt ou antanke jèn. Depi konbyen ane w ap ansenye kou filozofi? Mwen gen 8 an de sla depi ke m ap ansenye. 8 an de sla. Depi septanm 2014. Yo m ap ansenye filozofi. E se premye fwa ou twouve w nan yon sitiyasyon kote tout rezèv ou fini, ou oblije fè yon lòt bagay? Premye, premye, premye, premye fwa. M gen 28 an. M fini lekòl a 18 an. M antre nan fakilte, m te, m se ansyen pwomosyon, ansyen kòlèg Gregory Saint Hilaire nan ENS. M se ansyen kòlèg Gregory. Gad ti nou! Si ke peyi an pat mete, pat rive nan pozisyon sa, anpil jèn tap jwenn mwayen. Men se premye ane ke mwen wè Ayiti depi lè m egziste. M pase evènman 2004, lè evènman 2004 tap fèt sou Aristide, m tap fè senkyèm ane. La a, nan Dominik Savio, ki nan Ri Lamalan sou tèt Kapitòl, m te wè evènman sa yo. Men l pat janm konsa. Pwofesè pat janm nan bagay konsa. Èske w konprann mwen? Yo te toujou genyen yon abreviyorasyon pou pwofesè yo, pou yo menm yo te kapab al fè kou, pou yo te kapab reprèche, pou timoun te ka repran aktivite klas yo. Men ane a la, m garanti w ke tout bagay nèt fouchi nan men nou. Se rezèv ke n genyen ke n ap boule. E m di nou, dènyè rezèv ke m genyen an, li pa t lòt ke 500 goud. Se 500 goud sa m pran, male mal. M al envesti l nan dlo pou m te ka vann dlo pou m te ka siviv, pou m te kapab mete m nan pozisyon pou m te kapab jwenn yon mwayen, yon ti lapgrabay pou m manje. Lè m antre la pou m ka achte yon grenn spageti, yon sanwich a bon. Pwofesè, nou konnen aktivite ou anpil, nou pral kite ou ale. Pou maten an la, konbyen sachè dlo ou gentan pase? Pou maten an la, kòm pa t ko gen anpil moun ki te kòmanse vini nan simetyè la, mwen sou 2 grenn sachè dlo pou maten an. E lavant la pa tèlman cho maten an, men yè, konparativman a yè, yè te pi nòmal. Èske w konprann mwen? Yè te pi nòmal. Yè m te vann anviwon 5 a 6 sachè dlo paske m pa t rete. M ap kouri. Pou elèv e lòt moun pa kwaze m, pou m pa rete fas a medya. Èske w konprann mwen? M te parèt a dizè, m te oblije kite espas la vè katrè. Ou konprann mwen? Pou m te ka jere fristrasyon yo. Pwofesè, gen madanm ou gen pitit, ou marye? Fè yon ti pale avèk nou. Non, m pa gen madanm, m pa gen pitit, m pa marye. Sèlman ke m ap viv ansanm avèk manman m, yon ti frè m, yon ti sè m. E manman m li menm sèlman, papa m mouri. Manman m li menm sèlman, li pa ka soutni ak tout bezwen nou tou lè twa, plis tèt li, fè nou kat. Nou oblije nou menm, spesyalman mwen menm, pran lari a pou m kapab jwenn mwayen adekwa pou m ka jere tèt mwen. E mwen gen nimewo telefòn ke m ka kite, li pa lòt ke 44 09 93 74. Eske yap oblije itilize sèl pou manje zèb? Ebyen nou rive la. Nou rive la e n pa konn ki kote nou prale paske se nan abim nan nou ye. De jou an jou se plonje nap plonje. Gon grenn bagay ki pou fèt la jounen jodi a la pèp ayisyen. Sispann renmen Moïse Jean Charles. Sispann renmen Ariel Henry. Sispann renmen Youri Latortue. Sispann renmen Nenel Cassy. Sispann renmen André Michel. Renmen tèt nou pito. Sispann renmen Michel Martelly. An nou di nap renmen tèt nou pito. Le jou ou nou deside renmen tèt nou, nou pap pran mil goud nan men politisyen pou nal pran lari poun di viv ou aba. Men, nap pran lari an pou pwòp kòz nou. E lè nou pran lari an pou nap di aba oubyen m pa konnen nou pap di viv, paske moun sa yo pa janm fè anyen pou nou. Lè yo vin nan mitan nou, lè sa a nap gen ladesans poun mande yo konbyen gaz la vann tankou jan pèsonaj la tap di sa paske moun sa yo yo fè nou anpil m pa ka konprann kòman fè gen manifestasyon pou yon bandi parèt nan manifestasyon lap vin manifeste kot pèp e poutan yo fè anpil bagay kòm si nou ta nan yon manifestasyon epi kòm peyi kòm pa gen peyi epi nou wè ti lapli vini lap layite kòl nan manifestasyon nap kouri dèyè ti lapli. Nou nan manifestasyon izo vin nan manifestasyon nap kouri dèyè izo ebyen nou konsa tou nan nan manifestasyon babekyou parèt nap di babekyou al jere afèw avèk ariel apa ou pa bezwen antre nan koze pèp la esa a wi esa pou nik di a wi paske kounya la men nan kisa yo mete nou on pwofesè de filozofi syans sosyal ap vann dlo. Hein? Sa vle di lòt semèn nan la mwen menm m pral pran wou pou m al sekle tè andeyò. Ebyen, sa yon nèg ap vin di m la? Poukisa yon nèg ap goumen la nan peyi a? Mesye, si n ka batay, batay. Men si n ka fè grimas, kontinye fè grimas. Antouka, mèsi lafanmi. Kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi, pa bliye ba nou ti pouz ble an.